Nou di gen malè k pral fèt, gen malè k pral fèt nan mitan nou, gen malè k pral fèt nan lòt peyi yo, gen lòt malè k pral fèt sou moun la, paske n di fòk pèp ayisyen ralon ti souf. Jodi a nou nan mizè, nou nan ensekirite, nou pa kapab manje, nou pa gen pèsòn moun ki fè anyen pou nou. Ebyen jodi a se sa n ap chache nan ansanm òganizasyon pòpilè yo revolisyon, nou pa ka gen peyi pou palè nasyonal, pou nou fè mizè nan lari, pou moun pa ka rele palè nasyonal pou kote li. E nou menm pèp la kap chwazi. E nou menm kap bay premye minis ou kap bay prezidan. Nou pa gen moun. Nou pa gen moun. Pa gen moun ki kapyon nan primati san nou menm. E ben nou menm nou di. 21 jou pale nasyonal la. La kontinye. Sak pral fèt la se rèl ka makorèl. Se koulè chen an. Se koulè grenn li la. Pye nou trèt pa djolo. E nap di pèp la. Louis Detor. Lap detwi frè nou yo. Li vin nan 1914. Li vin antre nan fon rezèv peyi a, l vòlè, l piye. Li kreye yon lame amerikèn ki se yon lame k bay 35 koudeta k mete lestabilite anndan peyi a. Depi lò, Etazini Damerik, Lafrans, Lachin, Lafrans, Etazini, jodi a, y ap teworize, y ap teworize pèp nwa atravè listwa de limanite. Etazini kosone 15 masak nan katye popilè. Jodi a, l chwazi de dechè sosyal ki pou detui pèp sa ki se manman libète. Ayiti se sèl peyi atravè listwa ki ekri a 2 men, yon men kòm manman, yon men kòm papa. Jodi a Etazini dakò pou l detwi pèp sa paske yo rasis, se teworis yo ye menm. Lè w di le terrorisme c'est relatif à la terreur, nou jodi a nou wè 15 masak se laterè. Anbasad amerikèn kosyone tout masak yo nan konivans avèk chèf de gang yo nan tout katye popilè k ap detwi frè n yo. Nou rele aba sistèm nan, aba rezo teworis ki se Lèzetazini Damerik. Enben nou di, viv Ayiti, viv Ayiti manman libète. Jodi a Etazini fè twòp dezòd, nou mande aba, aba Lèzetazini, aba, aba Madam Lalin, aba, aba, viv Ayiti, viv Ayiti, aba Madam Lalin ki son teworis, ki son reptilyèn k ap teworize pèp la. e tou pou nou kapab di avèk le mond antye sa y ap vann nou an nou pa aksepte l nou rejte l nan revè de men paske se ton delenkan se ton vwayou e jodi an tou nou prezan pa bliye se 28 jiyè 28 jiyè 1915 28 jiyè 2021 sa fè 106 an depi ke blan meriken te debake la a ebyen se yon nan fason pou nou kapab rann omaj. Avèk ansanm de kamarad ki te konn batay, ki te konn goumen pou byennèt, pou respè dwa moun, e pou nou di tou avèk lajenès, ansanm de moun ki gen la jodi an, lè w di palemantè, ou di vwayou, ou di delenkan, lè w di yon minis, ou di yon kidnapè, ou di yon delenkon, ou di yon vwayou. Men dantan lontan, lè w te pale de moun sa yo, Ou te pale de de somnite, ou te pale de moun ki te gen valè anndan sa. Avan nou antre danble lan politik la, nou konnen jodi a se yon gwo dat li ye lan istwa politik peyi Dayiti. Jodi a se 28 jiyè 2021, 28 jiyè 2015, jodi a fè 1915, jodi a fè 106 an depi ke bòt enperyalis la te mete l. Sou ki e sou kou pèp ayisyen an. Ebyen lan sans sa a, nou la a pou trip sinifikasyon. Non sèlman pou nou raple lajenès ayisyèn kisa dat sa a ye lan anal politik nou. E dezyèm bagay pou nou raple ansanm de masak. ki fèt nan peyi Dayiti, an patikilye dènye masak ki fèt lan Dèlma 32 e Kriswa. Paske popilasyon ayisyèn nan, depi anviwon 10 an, se de masak an masak ke l ap veki chak jou, chak semèn depi pouvwa rejim phtk sa, an patikilye sou kenkena Jovenel Moïse la. Nou la jodi a avan tou pou n selebre lavi tout moun sa yo, pou n di yo ke yo vivan pami nou. Se san yo ki te koule, san yo ap sèvi de angrè pou nou kapab kontinye fè batay la. Twazyèm sinifikasyon pou nou, jodi a fè 11 mwa depi ke yo te asasinen batonye lòd de Pòtoprens lan, Mèt Dòval. Nou la jodi a pou nou selebre lavi Mèt Dòval, pou nou fè sonje, pou nou pale avèk avoka yo, avèk jij yo, avèk sistèm jidisyè la, pou nou di yo, moun ki t ap mennen yo a, enben pouvwa rejim phtk, pouvwa Jovenel Moïse la, jout la te asasinen l. Enben, se nan optik sa a ki fè nou la a, e m panse ke n ap pwofite de opòtinite sa a pou nou mande aktè politik yo, diferan pòl politik yo, sosyete sivil la ki an pou pale avèk tout pòl politik yo, pòl politik yo ki an pou pale, pou yo dote peyi a de yon akò politik, kote ke nou kapab sèvi, kapab rejwenn yon prezidan pwovizwa, e ki kapab al re, reprann. Revandikasyon popilasyon an, asavwa, pwosè masak yo, pwosè debi pwosè Petro Caribe, asavwa tranzisyon de ripti la, asavwa la miz an plas pou n kapab retire popilasyon ayisyèn nan lan mizè, lan pwovwete ekstrèm ke li an patikilye moun ki lan katye popilè yo. E sa fè n ap egzòte yo pou yo fè l prese prese. E n ap remèsye yo tou le fèt ke jodi a te sipoze gen yon asiz. Le fèt ke n ap fè evenman sa a nan Dèlma 32, yo dote yo de sajès pou yo repòte asiz la pou demen ou pandan wikenn nan. E n ap egzòte yo pou yo ale rapid pou nou kapab dote peyi a de yon gouvènman pwovizwa paske gouvènman k la a nou pa konn ki sa l ye.